Nan moman an la, nou egzakteman nan Tapajè Records, nou ansanm avèk. Now we talking. Now we talking, nou ansanm avèk Fantom, nou avèk Mèdès. Mezanmi, jan pawòl anpil la te ye la, Fantom se rekòd lap rekòd, Fantom se mizik ki pral sòti. Fantom, pale m de pwojè kap sòti a la non. M pa gen pwojè non, m gen yon gwoup ki Fantom Mèdès FM. Nou branche tout band FM nan FM fyète moun. Men m parèt la, m wè se mizik kap prepare la. Non e pa mizik kap prepare, nou gen mizik, nou pa prepare mizik menn. Pale a misye, lap di w. M pa renmen pale anpil. Pase w fon ou fon ou fon gaf, ou pa menm konnen. Ou fon fot la avè Fantom ou pa konnen. Paske si w tande ou vin devan Fantom ou wè Fantom devan w pa gen dwa poze m kesyon sa ankò. Men desann pale, kòman sa ye, ki pwojè a? Ok se pou enfòmasyon, son rimè. M vle w klè sou sa, antanke jounalis. Se poutèt sa n mete pye n atè, paske nou pa ka viv sou rimè. Kounye a w vin dèyè konfime l, e apati de la w pral gen pou bay yon enfòmasyon. Vwala. Ou konn ki enfòmasyon w ap gen pou bay? W ap gen pou di ke aktyèlman la a, Fantom nan stidyo l, l ap travay sou pwojè albòm li. Oke, kounye a la a, ou te ka mande tèt ou, kòman sa pase? N ap di w ke wi nou ta jwe nan yon pwogram, malerezman gen yon ensidan ki pase, gen goumen ki fèt, gen moun ki viktim, menm jan sa fèt nan anpil lòt kote. Egzat. Ok. Donk nou pral ankete sou sa k te pase a. Ahmed, èske ou nan ap jistifye? Non, m p ap jistifye. Non, m ap montre misye wòl li an tanke yon jounalis. Non, non. Wè, yo di misye sa. W ap jistifye w. Ok. Pa jistifye pou mwen. Si m fè, m fè. Manman m di m pè sa m fè pa pè sa m pa fè. M pa pè anyen. Paske m pa fè. Morvan kòm masisi dwe respekte tèt li kòm masisi li pa konnen m. Wont sa Morvan di nan otèl m te avm mwen wi pou l fè madanm mwen ki pwisan pase l pase li te te di madanm mwen fò l mennen ankèt lè l konn madanm amerikèn li ye l konn jan l ye y ap ekate tout bagay bòt m la. Wè yo wè mwen, yo pa konnen nou, se wè yo wè nou, yo pa konnen nou, ou pa renmen vre Jezi k konnen. Men èske se pa mechanste paske mwen menm lè m. Paul pale ou sot di sa ou mechan. Wè sot di sa ou mechan. Tande fantom. Ok èske sexy te kriminèl vre. Tande se. Ok èske sexy te kriminèl. Kot zanmi sexy yo. Rete la mete le odyo. Kot zanmi sexy yo. Kote panch. Kot ti djo, kot nèg kap fè spot piblisitè yo kote yo pa fè sa menn fòw gade ipokrizi ki gen masisi ki gen nan game nan nèg yo masisi e mwen pale konsa m pale konsa tout tan. M jwenn ou nan studio paske m wè wap record se proje wap fè etalè e mwen pou di w li mechanste eske se li te volè vre. M pa konnen se dcpj ki pou mennen ankèt se dcpj ki pou mennen ankèt. Polisye a bay ki volè polisye a bay ki volè. La police ap rele bandi chef yo wi. Ou nan konn sou kies pou wap men pou dcpj travay la sou neg ki te akize sexy yo Sexy yo pou difamasyon Yo pa janm men akize Nèg la ret dèyè yon telefòn poul fè 2 goud li pral akize yon nèg nou tiyel Kisal ye M pa janm konn sa sexy te fè nèg non Afè yo di w sexy yo pran telefòn sexy yo wè l tap fè snitch toutè e pa vre. Lè yo mechan la police tiye sexy brin bar elè men mwen menm pa timoun dcpj silvle t chekem dcpj vòlè zam mwen wi. Kilè sa pase fantom. Ah ah sa gen nenpòt 5 ans monchè. Zam legal wi. Zam mwen m fin e balistik m te retourne al fè yo vòlè zam lan trò bèl Romeo et Juliette lò e ajan. Bon fantom pale m nou kite bay dosye sa paske m gentan wè m gentan ou m gentan wè kijan bagay yo ye se mizik kap sòti men kounya la fantom kòman w fè pou kenbe nan sendomeng. Pase m ou vin la, fòk ou entale w, fòk ou fonksyone. M se sèl nèg ki bay Ayisyen tout respè. Ayisyen pa t janm gen respè la. E m se nèg ki gen anpil kòb yo ka pwouve kòb yo. M ka pwouve tout kòb m genyen. Lè m pa genyen m ka rele zanmi m, fanmi m, voye 300 dola mwen, 400 dola. Mòt, m pa rive nan limit sa. E m p ap janm trayi zanmi m ni frè m nan anyen. Baz, Fantom, Se moun ki bay moun pli ayisyen plis anplwa la travay pou yo travay mande pou wè. Konbyen moun ou gen kap travay avèw Fantom? M poko gen, m gen yon pakèt but gen m pako gen toujou gen m bezwen. Fantom m debake nan studio a m wè foto prezidan Jovenel Moïse men. Wè wè Jovenel papa m wè Jovenel papa m wè. Ki relasyon Fantom te gen avèk prezidan Jovenel Moïse? Moun ki renmen m anpil ki respekte m anpil pou tanperaman m m renmen m se pou tanperaman l yo tiye l but m se li konn peye m pou m travay pou m chante pou li wi pa peye m pou m tiye moun non. Al mande lòt nèg yo moun yo peye pou tiye moun. Moun yo bay zam pou tiye moun. Kòm nan bezwen tiye m, senatè li pa depite, senatè li ye. Eske Fantom pral nan gen pwojè eleksyon bagay? M pral avili pwojè sa. Ou pral etale l o gran piblik? Oh! Yo ka tiye m wi but men yo pap tiye m jan Jovenel mouri a. Paske m ap met pèp la anfas yo. Kòm pèp la sòt tou mwen map ouvri je yo. Fantom son gwo son scoop wi la eske ou sa vle di la ou tou anonse kandidat ou la pou pwochèn eleksyon yo. E kounya m anonse l kounya w depi kilè depi kilè. Non men kounya la. Mwen depite kounya m nan senatè pale a Mèdès Mèdès pale m pa konprann se. Mèdès m wè pwojè a la di nou byen kijan de pwojè nou gen la konbyen mizik nou gen ki pral sòti. Nou gon album kap travay ki rele Yo Hype e nou fè album nan pou nou rann Fred Hype. Omaj, Fred Orival ki se te pwodiktè Barikad, youn nan meyè pwodiktè rap an Ayiti, ki te papa nou jan wè Daniel di an, paske Fred ap li fòme nou, li konstwi nou, li fè nou renmen peyi nou, li fè nou renmen ar lan pou nou pa pwostitiye l. Fred Hype se yon kokennchenn gason. Ok, jounen jodi a nou fè yon albòm ki rele Yo Hype. Aktyèlman la nou pa menm ka konnen konbyen mizik n ap mete sou albòm nan paske chak jou k leve nou fè yon mizik. Paske depi sijè a vini, wè sa mwen ap di w nou devlope l. E Tout moun konnen ke nan rap Mèdès Fantom se 2 moun ki gen pi gwo kapasite nan kesyon pwogresyon tematik. Depi nou gen yon tèm wi, wi, pwogresyon tematik. Depi w gen yon sijè w ap devlope e al gade pou, al gade pou nou wè kalite zèv nou yo, kalite pwodiksyon nou yo, vin jwenn kounye a nou genyen Bozens, Melanje avèk Marvens, Efata, Derwin, yon ekip lòt gran pwodusè ki gen la ki patisipe sou pwojè an. Donk m panse se yon bèl bagay k ap vini. Se FM, F lan se pou Fantom, M nan se pou Mèdès. Nou gen FM. F la se pou Fyète, M nan se pou Moun. Fyète Moun. Ou konprann? K ap gen plizyè bèl atis. F la se pou Frèd. Frèd Mouvment. M nan se pou Mouvman. Ok F. Fred M. Movement Sa vle di li gen plizyè konotasyon. Se yon sig FM, like band FM tou. You got it? Nou bloke sa. Ok Nou menm gen anpil moun ki toujou ap mande tèt yo. Lè n di n bloke a, ou konn ki jan n vle nou bloke l la? Paske FM, band FM nan, radyo se machann mikwo, visye, ti grangou, salisan. Kòmanse sou chèf li, fini sou dènye ti travayè kaka a. Yo visye. Pase, nou jès pa konprann. Lè yo ap manje anba pon an, Fantom men kisa men kisa m vle di w men kisa m vle di w tande tande Fantom pou sa w fè nan mizik èske w pa gen yon gwoup de jèn ke w ap kotch nan moman an pou kòmsi pou lè w ale. M pa gen pou m kotch m gen zanmi ki fò menm jan avè m men la Mèdès m pa gen zanmi m ap kotch m pa gen moun m ap kotch paske tout sa k ap mennen lari mwen kotch yo lè Bedjine lè Rutshelle lè Juanito m kotch tout nèg nèt. M kont tout moun nèt. E si yon ti. Menm ti Djo pa ka ouvè djòl li pa di m pa ekri kanaval pou li. E si w ta gon ta gon jèn ki ta vle kòmsi vin. M pa byen a jèn pase jèn jèn sèl jèn m byen avè l se ti King street avèk e kòman rele l Klipa Klipa paske nèg sa yo sèl bagay m gen avèk Klipa Klipa Bourik m gen pwoblèm m gen avè l ou vle tande mizik mwen a Bourik la. Sèl pwoblèm m gen avèl li chante vyolans twòp paske apati de drill la ou ka fè tout bagay men king street respè sa wap di ankò pozem kesyon toujou. Bon fantom eske avan nou ale nou pa ka tande kòmsi dènye mizik fantom gen k pral sòti la nou ta renmen a kilè mizik la ap sòti a nevè Mezanmi se konsa bagay la ye la nou nan nou nan tapajè. Bon fantom nou pap antre nan dosye sa paske nou gentan wè tout bagay tande tande nou konprann tout bagay fantom nou gentan konprann tout bagay nou gentan konprann tout bagay. Non se pa mwen k pou di yo sa fantom se pa mwen k pou di yo sa fantom se pa mwen k pou di yo sa. Men fantom m paka di nèg la masisi. M pa ka di nèg la masisi fantom. Non fantom nèg la ka pale se pa mwen. Bon mezanmi se mizik sa fantom gen pral sòti la a 9 è an n tande kòman bagay la ye.